Mèdam, madmwazèl, se mesye, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout. Pa bliye ou sou TV lakay, son plezi pou nou avèk ou. Aswè a la, doke pou nou pote, doke tout premye videyo nou pou ou, pou jodi a. Donk nap vrèman ekskize tout fanatik TV lakay yo paske nou te vrèman absan pandan jounen an, nou pat ka pote enfòmasyon pou fanatik, abòne, zanmi, konpatriyòt nou yo. Men nou la, donk nap chèche nap bouske e depi nou jwenn enfòmasyon an nap pote l pou ou. Jodi a la a, donk nou finalman ebyen mele nan peyi Dayiti parapò avèk dosye kidnapin nan Donk dosye kidnapin sa a fè anpil moun a dlo nan je chak jou Bondye mete anpil moun nan tristès nan tèt chaje mezanmi bagay yo dekontwole nan moman nap pale a donk genyen e donk chèf gang krache dife a ki se Manilo medam e mesye ebyen ki misye resevwa jodia la a divès moun ke lòt bandi kidnape e pote bay misye jere. Ebyen donk moun sa yo la a se Manilo kap jere yo e pou misye ebyen ka fè kòb li tou avèk moun ki fè kidnapin sa paske misye fè konnen donk lap bay moun yo manje men fòk li gen ebyen mwayen ki vin nan men l nan kòb sa ke nèg yo yo menm yo pral fè a. Mezanmi bagay yo dekontwole epi gen opozisyon an tou ki fè anpil anpil gwo sòti anpil gwo deklarasyon fèt anpil gwo E donk dispozisyon deja pran pou nèg yo kontinye batay pou retire Prezidan Jovenel Moïse sou pouvwa a medam e mesye rete konekte sou tout video a pa bliye siw nouvo sou kanal la ou poko abòne avèk nou preche fè sa rapid vit pouw ka ede nou rive pi lwen e ou menm tou pou ka toujou rete enfòme. Donk genyen plizyè otaj nan baz Marilo. Se sa nou genyen kòm enfòmasyon, genyen plizyè moun ki kidnape men ki nan baz Manilo. Men moun sa yo se pa, e gen youn ladan yo se yon gason, donk se mennen yo mennen l bay Manilo kenbe. Donk se pa yo menm ki fè kidnaping nan kòm tèl. Byen presize, se pa yo ki fè kidnaping nan men se yon moun yo kidnape e yo mennen bay Manilo nan baz Crache du feu. Donk pou kounye a la a, se 2 moun ki nan baz la k ap jere kesyon kidnaping, k ap jere kesyon moun yo kidnape yo. Ebyen se Fo Moustach, mèsi anpil. Wi, se pa mikwo a, se aza. Se 2 moun k ap jere kesyon donk siveyans nan kesyon kidnaping nan. Donk se yon bandi ki rele Endo avèk yon lòt bandi ki rele donk Jaki. yon bandi ki rele Indo epi avèk yon bandi ki rele Jaki donk e se sa donk e la e donk e donk Manilo lè yo fin bay kenbe moun yo Manilo mande moun yo atansyon donk map kenbe yo pou nou map ba yo manje men a sèl kondisyon fòn met sou lajan ban mwen konprann misye di pa gen pwoblèm donk e map bay manje pou nou men a sèl kondisyon fòk nou met sou lajan ban mwen. Donk sa vle di ke yo wè misye donk se pa se pa se pa yon moun yo yo e se pa yon moun yo vin bay yo vin bay e jisteman donk se pa e pa yo kidnape l donk se se vin bay kenbe epi n ape anonse w tou ke e indo sa a indo sa a se timoun lasalin men ki rejwenn baz manilo donk misye gon kont facebook ki se indo lasalin. Alò, si gen yon Indo ki fè w demand, e Indo la Salin, e ou ka ou kab di Indo tou si w vle. Donk se INDO epi la Salin LA SALINE n ap reprann pou ou se Indo la Salin, ou ka di Indo tou m pa konnen, se INDO la Salin LA. S-A-L-I-N-E, donk sa a se non kont Facebook yon chèf, yon bandi, donk nan Lasalin men ki rejwenn baz Manilo. Misye se youn k ap veye, ebyen, donk otaj yo, donk nan baz krache di fe dèyè lakwa, donk baz Manilo. Donk si genyen yon tip konsa k fè w demand, eseye donk. eseye e pa aksepte l paske lè m al fè rechèch sou li m jwenn genyen plizyè moun ki byen avèk misye donk eske moun yo konnen eske moun yo konnen donk eske moun yo konnen donk ak kiyès ak kiyès yo annafè m pa konnen m pa konnen donk eske yo konnen ak kiyès yo annafè m pa konnen men efektivman donk ou menm ki byen donk ta jwenn demand misye se Endo Lasalin ke pa aksepte demand misye paske se yon gang Lasalin men ki rejwenn baz Manilo donk se 2 nèg kap veye moun yo e pou pi piti genyen 2 moun e nan baz Manilo 2 gason e gen yonn se baz lap kidnapel men gen yon lòt tou se. Se mennen, yo mennenl vin nan baz la, donk e se sal ye, donk la a misye mande lap bay moun yo manje men atansyon fòk yo met lajan sou li. Epi e nap gade tou e genyen e kèk moun bon yo di 3 donk ta baz 400 mawozo ta libere e pami e moun yo kenbe yo ben fransè yo toujou nan men e Manilo e toujou nan men e nan men 400 mawozo donk manilo te pale avèk e pale avèk 400 mawozo je repran manilo pale avèk 400 mawozo e li mande 400 mawozo pou kenbe moun yo di kenbe yo rèd e li di ke efektivman donk fòk 400 mawozo degajel poul leve mas kòb pal la li menm. wè li di mawozo e degaje w mwen m pa konn afè moun degaje w leve mas kòb pa w la paske fanmi pa janm trayi sa se deklarasyon manilo misye fè nan baz li a dakò donk fanmi pa konn trayi se deklarasyon manilo e l mande pou 400 mawozo kenbe moun yo di epi leve on mas kòb nan men moun yo. Donk se sa deklarasyon Manilo mèdam mesye. Entèpelasyon politik de lopozisyon prezante devan laprès maten an pou n ka denonse kèk pati politik ki nan opozisyon tankou kado a ki gen ansyen depite senatè Rad Don Kale ladan l ki te patisipe nan senkantyèm lejislati de lawont lan k ap negosye anba anba pou y al dèyè premye minis. Ansanm avèk Tèt Ansanm k ap negosye Premye Minis, nou menm Ansanm Òganizasyon Politik de Lopozisyon, nou pa bay pèsonn dwa al negosye sou san pèp la pou y al nan kowabite avèk Jovenel Moïse ki pa prezidan peyi Dayiti ankò depi 7 fevriye 2021, manda l fini. Se yon senp sitwayen. Ke la jistis genyen pou rele. Dayè son sitwayen ki enplike nan dosye petro karibe. Ke nou konnen son prezidan enkilpe. Madanm ni nan dosye demalòg. Moun sa yo gen pou rann kont a la jistis ayisyèn. M panse jounen jodi a pa gen okenn pati politik. Ni asosasyon, ni mouvman politik ki regwoupe de depite, senatè, ansyen rat do kale ki pa t regle anyen nan senkantyèm nan pral dèyè chache pòs premye minis. Nan sans sa a, ansanm òganizasyon politik lepozisyon ap kontinye mobilizasyon e nou genyen. Ankò, yon sèt tou palè nasyonal, paske sèt tou ki fèt deja yo, yo pote rezilta. Li pote rezilta, 1. Demisyon premye minis defakto Jouthe Joseph. 2. Chanjman nan diplomasi a kote ke anbasadris Simson pèdi djòb li. 3. Dyalòg relijyon pou lapè a kraze ibre lwi. 4, BINUH soti yon nòt negatif pou moutre ke sitiyasyon kawotik ki pa ka pèmèt ke gouvènman òganize ni dyalòg ni eleksyon anndan peyi a. Ebyen se nan sans sa a, ansanm òganizasyon politik de lopozisyon ap envite popilasyon ayisyèn nan ankò nan zèk tou palè nasyonal paske nou kwè ke nou pap moute Dèlma Petyonvil, se otou de palè nasyonal n ap rete pou nou kab jwenn depa Jovenel Moïse san kondisyon, depa Jovenel Moïse pa aletranje men pou l al lakay li pou tann envitasyon lòd lajistis ayisyèn pou l al nan penitansye nasyonal. Ebyen randevou a kase pèp ayisyen mèkredi kap 21 avril 2021 nan 7 tou palè nasyonal a 10 zè tapan sou plas konstitisyon an kote nap tann tout ouvriye tout ti machann yo tout moun klas mwayèn nan yo fin dekapitalize nan peyi a yo paka fè anyen ankò nap rete nou Chofè moto yo nap ret annou. Pati politik yo ki pa pral loz, ki pa pral nan negosye pou pos, pou al koabite avek gouvènman sa e prezidan, epi nap ret annou. Tout gwo militan konsekan, sitwayen angaje, elèv lekol, etidyan, pwofesè, avoka, ouvriye, doktè, nap ret annou, pastè yo tou. Fidel legliz yo katolik. Bravo paske nou gen pè ki la toujou nou te fon gwo bagay e nap ret an nou tout mèkredi kap vin la kap 21 avril 2021 10 zè tapan plas konstitisyon pou nap fè 7 malè nasyonal pou nap evoke le pè le fis le sent espri pou nou chase tout baka tout demon ki andan palè tout awousa move je kap kraze peyi dayiti mèsi bokou. Se pou n kontinye denonse fenomèn kidnaping deta a ki kontinye ap vale tèren, kote anpil prèt relijye toujou rete nan men ravisè yo, ebyen jiska prezan yo poko jwenn liberasyon yo. Donk kòm tout moun konnen fenomèn kidnaping lan son fenomèn kidnaping deta, Kote se anndan palè nasyonal ki gon laboratwa ebyen kap founi kesyon kidnaping nan. E selon enfòmasyon kap sikile ke nou ka fè konfyans, e sou chak kidnaping ki fèt an Ayiti, palè nasyonal gen 70 pousan nan kòb sa yo. E se kòb sa yo Jovenel Moïse itilize pou fè lòbi pou pouvwa o nivo entènasyonal ki lakoz Jovenel Moïse kontinye rete ilegalman nan tèt peyi Dayiti. E selon enfòmasyon nou ka fè konfyans, se menm kòb sa yo tou Jovenel Moïse itilize, ebyen pou fè mayo, pou fè bilbòd, pou distribiye toupatou nan peyi an pou yon kesyon de referandòm ki ilegal, ki anti-enkonstitisyonèl, ebyen pèp ayisyen an di li pa nan chanjman konstitisyon li pa nan referandòm paske konstitisyon ayisyèn nan ki se manman lwa peyi an li pa prevwa ke yo ka chanje konstitisyon an pa vwa referandòm. Ebyen jodi an, nou di batay pou deboulonnen Jovenel Moïse nan tèt palè nasyonal la, li pap kanpe nan wout, paske nou nan kad mobilizasyon jeneral kont diktati, kont referandòm, kont tout masak kap fèt nan katye popilè yo, Ebyen se sak fè nou di, mobilizasyon ki lanse pou 7 tou palè nasyonal la, li pap kanpe nan wout. Li pap kanpe nan wout paske.